Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter une nouvelle émission. va commencer avec Texas euh, Texa qui tout court disant quand le président Aristide avait demandé à la policière Marie-Christine Jeune de donner une poignée de main à un présumé bandit armé, la population ne se rendait pas compte qu'un Rubicon était franchi. Elle avait Nou jwenn kestyon bandi nan peyi Dayiti. Brèf, Jean Bertrand Aristide te inisye bandi. Jean Bertrand Aristide se te yon prezidan ki te fè bandi yo konprann ke kèlkeswa zam yo gen nan men yo a, yo egal ak kèlkeswa moun ki nan sosyete a. E m gen enpresyon ke li te preche yon vyolans ekstraòdinè o pwen ke se kòmsi m ta kapab di se yon moun ki t ap di. moun sa yo, nèg yo di ki chimè yo, alò nèg ki te chimè yo alepòk, yo pa t bezwen al lekòl paske depi yo gen yon zam nan men yo, yo egal ak tout moun. Se te sèl pwoblèm mwen te genyen avèk Jean-Bertrand Aristide. Paske, si yon nèg, ou se prezidan, epi ou rive nan yon nivo, ou bese enstitisyon repiblikèn yo, en. Pou kapab bay bandi valè, ebyen m p ap janm padone w. Dayè, mwen menm nan epòk Aristid, lè te genyen manifestasyon kont Aristid, m te konn ap patisipe nan manifestasyon paske mwen menm pa t fin twò renmen kesyon bandi an paske lè yon bandi parèt bò kote w, l ap fè e defè paske m se yon nèg ki te trè malen. M sòti nan manifestasyon, tout nèg konprann ke m pral manifeste pou Aristid epotan je jamè ete kèlken! ki tap sipòte Aristide nan moman bagay la te myèl la. E mwen regrèt, regrèt jounen jodi an paske moun ki vini aprè l yo pa fè mye. Moun ki vini aprè l yo pa fè anyen ki serye. Jounen jodi a la a, si yon nèg ap frape, w ap pale de, m ta kapab di moun ki fè pou peyi an, apre w fin di moun Duvalier yo, malgre tout krim nèg sa yo fè, apre w fin di yo, w ap di Aristide. Èske w konprann? E an kèlke sòt ou ta kapab di, Ou ta anvi site non Preval tou men Preval la son kriminèl ki tèlman vann peyi an ou pa anvi pale de li bon li mouri epi kounya la tou ou ta fon ti pale de phtk men ekoute gade ou menm gade ou byen gade phtk i non ryen fe mwen m se sak fèm di nou ke pou nèg kap dim se bandi Map sipòte bandi non mwen ap sipòte popilasyon mwen konnen ke mwen nan metye jounalism lan trè trè trè longtan mwen te ti jèn ti jèn ki pot ko eksperimante nan metye an lè mwen te konn al kouvri aktivite o parleman se te an 2009 kèt m gen enpresyon m paka di tout koze sa yo paske se preske son son resi map fè. Or nou menm nou bezwen tande yon seri de dosye. Men map di nou ke m te anfas Preval nan kesyon salè minimòm. M te anfas Preval lè Michel Martelly vini, mwen te anfas Michel Martelly. O pwen ke nan radyo mwen ye a jiska prezan, lè Michel Martelly vin vizite radyo sa, mwen menm mwen mete m ayè. Lè Jovenel vini se la menm choz paske se te menm ekip nèg yo. Jovenel se yon kestyon de lion ki se manj antre ou pa konprann ou te nan kan an lè ou ale pou ou retire kò ou ou pa kapab ou retire kò paske la mafia se sa donk m te toujou anfas yo se menm jan tou m ta kapab di mwen te toujou anfas nèg ki ame m pat janm soutni yo e se sak fè m di nan epòk sa mande moun Nou ta kapab konnen. Al fè yon ankèt de vwazinaj pou konnen eske moun sa jounen jodi a ki vin nan RL prod, eske l te konn nan kole dèyè avèk bandi. Ann imajine w leve nan yon zòn, depi lè w te leve an ou pa t janm nan kole dèyè ak bandi, epi jounen jodi a la a pou t al nan kole dèyè a bandi pandan bandi ap chache w pou yo touye w. Ou pa konprann non? A mwen panse ke. sa pa tap fè sans. Antouka fòm di nou ke si nou vle fè peyi tout bon vre nou ka repanse bagay yo. Nou kap di ekoute kanaran ap bay pwoblèm paske bagay entènasyonal la mwen m pa kwè ladann. Entènasyonal la sanble pap vin fè anyen pou nou. Lè yo vin fè afè yo tankou la yo bezwen vin òganize eleksyon, yo bezwen mete moun yo vle a prezidan wap wè yo vini la avèk yon fòs epi yo di bandi mete kon yon kote yo pral frape bandi. Eske nou konprann? Men, sa k gen la a, se nou menm ki pou mete kanson nou nan tay nou pou n jere l. Eske n tande mouche Leta? Donk, kesyon de pasivite a, fò nou poze may nou. Bon, tande non. E, m ap fèmen parantèz sa a, petèt ke m a relouvri li yon lòt lè, e paske m konnen m pral jwenn anpil kòmantè, gen moun ki pral di, a non, si se pa t Aristide, nou pa t ap janm rive kote n te ye a. Non! Ekoute Aristide te fèl vre men e lòt prezidan yo? Yo te genyen opòtinite pou yo te koupe kesyon bandi a, yo pa fèl. Yo vini yo ranfòse bandi a ankò plis, yo ranfòse kesyon bandi an. Pa egzanp, Michel Martelly vini, li mete gwoup pa l an plis de sa k te gen la yo. Sa vle di li pa derasinen yo e li mete an plis. E outre ke yo vin mete an plis, nèg ki te la yo. Anpil nan yo ki te gon etikèt lavalas li achte anpil nan yo kounye a la sa w tande a la bandi jovenel vini bon eske jovenel pat antre nan lojik la tou eske l pat mete de twa gwoup pa l paske l te sispèk ke nèg yo pat twò renmen l la ebyen l mete de twa nèg li la atè a la epi sa w tande a la peyi a kraze plat eske n konprann donk mwen pral ba nou kèk enfòmasyon Mwen prale nan baz 400 marozo. E fòm di nou ke mon ti jan pèdi wi la. M pa fin konprann non sa kap pase a paske dènyeman Izo te pale epi nèg yo fon kanpe men fòm di nou ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, enfòmasyon ke map pwofite mete o kondisyonèl fòn di ke nèg Vitelòm yo ta antre yo vin pran Siliman nan zòn la fèm. Siliman se youn nan chèf ki kontwole Micho, piske nou konnen nèg Vitelòm ak 400 mawozo yo, yo pa t fin twò antann yo. Ebyen fò n di ke, ki se jedi nan aprèmidi nèg Vitelòm yo antre, yo pran Siliman nan baz li nan Rezen, zòn Lafèm, pi wo antre Kafou Micho. Donk qu'est-ce qui va se passer? On sait pas. E paske nèg yo ka vini pran Silliman, petèt ke yo kapab gen yon konsiy yo pral pase ak Silliman, petètre ke yo kapab vini pran l pou yo touye l tou. Men konsa fòk nou chache konnen eske se vre ou pa, eske nèg yo te vini paske Arab sa ki ban mwen enfòmasyon an, ebyen se yon enfòmasyon mwen kapab genyen yon ons de konfyans ladan li. N ap chache konnen. Men ou wè pase lòm an san jou. Waw lanmò sanjou la ye dan la nature m gen presyon ke chak kote lanmò sanjou ye kounya depil sispèk gon moun ki gen kontwòl li li mete kòl pi fon men sak ayiti a men sak bandi a jounen jodia ou wè nèg la bat lestomak li demen ou aprè demen ou kapab sezi wè son nèg ki nan mawon. Eske nou konprann? Donk se konsa la sosyete li menm li fonksyone. M pral ba nou yon dosye la. Gwo dosye papa. Mwen m toujou a nèg yo, se pandan nèg yo ap plenyen. Epi mwen tande enfòmasyon an. Ou konprann? Pandan m anba pye nèg yo wi, nèg yo ap plenyen. Epi tou mwen tou tande enfòmasyon an epi m di, bon m ranje zòrèy mwen, nèg yo pral mete bagay nan men m la. Ou konprann? Paske depi w anba je yo a, nèg ap plenyen. E. Li pa konnen si w la, nèg la ap lage vant li nèt. Kounye a ou menm ou pran pòz ou pa konn anyen. Bon, m pral ba nou yon dosye la. Lapolis sanble mete men sou yon sèten de Danov depi dimanch. M t ap ankete pou nou. E fò m di nou byen ke gen demach k ap fèt pou kapab libere Danov. Men kiyès Danov lan ye? Hum! Fò m di nou byen ke pou bagay la pa gen tan pran lari, Danov se yon alye de Jenèf, dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Sanble se ak minisyon ak zam yo arete misye. Toujou, hum, nan tout blòk Jenèf yo, fò m di ke misye genyen kontak avèk anpil nèg. Men, misye se yon nèg ki ta sipoze rive lwen paske, hum. Towo sa te responsab son. Yo arete misye nan zòn Gantye ak 2 lòt nèg ankò. Misye te nan komisarya Kwadèboukè. Se gwo kontak k ap fèt pou kapab rive libere Towo sa e yo pa t vle pou bagay la pran lari. Pa bliye m te di nou ke misye te responsab yon gwo tchòk sawonn nan gouvènman yon ansyen prezidan. Alò 2 ansyen prezidan byen sur. Gen plizyè vèsyon k ap sikile sou. kesyon sila. Men nou menm, nou t ap chache pou kapab genyen plis enfòmasyon. Ebyen enfòmasyon se ki sa li ye? Yo jwenn misye ak 11 sim telefòn. Sa k fè yo kenbe misye, yo jwenn nimewo on gwo chèf je nèf. Tande koze papa! Genyen on lòt chèf je nèf ankò, oubyen yon alye ki se Ti Katèl, Men gwo chèf G9 lan se ta nan site solèy. Gen Vitelòm tou wi. Ah gwo chèf la se Iska? Ok. Genyen Alcindò. Gen Babekyou sou telefòn misye. Pandan misye tap sòti Santo Domingo yo pran misye zòn Gantye ak 2 lòt nèg ankò. Misye toujou nan men lapolis, yap kesyone misye. Men gen gwo demach kap fèt pou yo rive libere l. Menm nan moman map anrejistre emisyon sa. Men sa poko fèt. Fò n di byen ke Ti Katèl te gentan mete kò l an katimini! Alcindor, Nazaire, depi se nèg ki konn pale ak misye yo, tout nèg an katimini sou tout plèn nan paske nèg yo pa vle pou dcpj vin fouke yo. A mesye! An kòman dcpj pral fouke nou? Bon nou gen zam nan men nou n ka batay dcpj pral fouke nou? Hum! Tèt chaje! Tout chèf ki te konn sikile sou moto, nèg yo pa vire sou moto pou moman an. nèg yo rete nan baz yo frèm. Pawòl sa pale anba on pye bra tande pandan m tap pase nan zòn nan epi paske m toujou anba pye nèg yo mwen m toujou di nou sa m toujou anba pye nou e lè nap pale m toujou la fòk nou sispann pale si n pa vle ke enfòmasyon yo sikile eske nou konprann nèg yo mete avoka sou dosye a pou wè kijan yo te ka gentan libere misye. Humm eske lap fasil? Eske lap fasil? Yo pa vle bagay la tonbe nan bouch Morvan non. Ni TT! Ni RL Prod! Men kòm RL Prod konnen n. Bon sa nèg yo genyen mesye? Nèg yo pa vle bagay la rive nan. E timoun anba m ye mesye? M se timoun Laplèn! Mwen leve Laplèn! Ou konprann? M se timoun Pyè 6. Eske nou konprann? Mwen se timoun bò Asyeri, mwen se timoun nan Nelyo, mwen se timoun Rakèt. Ah mesye! Nou wè Obede bwa anpil! A di, fon poze paske dosye a gentan rive nan men RL prod. Donk nou menm, nou jere sa. Donk kòm nou pa t vle l rive paske depi l rive, nou konnen RL prod li menm, l ap fè travay li. Donk ke RL prod fè travay li e ke lapolis li menm, li fè travay li tou. Fò n di ke depi se nimewo moun yo jwenn sou telefòn misye, dcpj ap poze kesyon men. Ou kwè dcpj pa ta jwenn nimewo m sou telefòn li? Hum? Èske dcpj ap jwenn nimewo m? Sa ka rive, paske misye ka pran nimewo RL Prod la, hein, pou l kapab konnen tout sa k ap pase. Men depi lè yo fin arete misye a la a, tout nèg antre nan baz yo, y ap veye anwo y ap veye anba. Gen afè nèg te konn sikile Tout la sent jounen humm. Pa gen bagay konsa ankò. Eske nou wè? Eske nou wè? Eee bagay yo rèd. Bagay yo rèd. Dosye sa a nou te gen pou n pote ba ou. Nou gen lòt dosye toujou wi. Nou gen lòt dosye toujou paske fò m anonse nou ke genyen 3 nèg ki mouri. Men yo di ke nèg sa yo mouri pa erè. Non. M pral ba nou plis detay demen nan pwochèn emisyon nou. Bon travay mesye kenbe la. Si zam nan bon, si zam nan pèmèt nou rantre lajan, kontinye kenbe li. Si lapolis li menm oubyen gouvènman an estime ke lè a poko rive pou l pase alaksyon kont nou, ke li kontinye fè travay li. Men, jèn yo, m ap di nou tou senpleman ke zam nan, nou kenbe l se vre, l se bon zanmi nou, l fè nou fè lajan, li fè nou kale postè nou nan tout yon seri de pwogram. Men, ekoute, le jour.